Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon move nouvèl toujou ap tonbe sou peyi dayiti bandi ak zam moun pa rive idantifye touye ak bal youn nan responsab alò ya dejan ki diz Star 2000, Genyen moun ki di Delma 2000, men sa pase dimanch 19 septanm 2021 an, 9 è di maten, nan zòn Delma 40 B. Hum! Nan moman an kote viktim nan li menm te sou yon machin koulè wouj, ebyen yon sandal nan pye li, se le moman sa a bandi yo rive. Bang bang bang! Epi yo touye sitwayen sila. Madanm ni ki te rive sou plas pat kapab kenbe dlo paske ben se nan kondisyon sa mari li mouri. Ekoute nan peyi Dayiti, la vi d'un homme li sinonim ak la vi yon foumi paske yon moun gen dwa ap mache epi l pile w ou mouri. Se konsa bagay la ye nan peyi Dayiti. Nou rive nan yon moman kote ke ensekirite al rive nan yon nivo tèlman elve ebyen kote ke m ta kapab di tout moun preske Aksepte, abitye, donk lamò anfas, n ap mache nou aksepte l e a chak fwa li vini nou pran l. Bon, la a m panse ke fòk popilasyon an di yon mo, paske nou pa ka rete nan silans non e pwi maten, midi, swa y ap touye nou, n ap mouri e moun ki pi kriminèl yo, yo menm yo rete ap viv nan figi moun. Pa egzanp mesye nèg politik yo paske se nou menm ki mete peyi a kote li ye jounen jodi a se nèg sa yo kontinye ap viv yo kontinye ap fè gwo gòy nan la sosyete epi nou menm ki se pezible sitwayen nou pral nan aktivite nou y ap touye nou donk bagay la grav fò m di nou byen ke Jan bagay la ye la a, fòk lapolis asime responsabilite l. Mwen konnen nou kapab gen pwoblèm avè m lefètke m di lapolis paske nou kapab di nan tèt nou ke lapolis p ap regle anyen. Men ekoute, se yo nou genyen. Se yo menm ki la pou kapab reprime bandi lè genyen pwoblèm. Èske nou konprann? Donk, se grav sa ki pase nan Dèlma 40 B a. E se chak jou moun ap mouri nan peyi sila paske. Mwen menm, sou telefòn mwen, se prèske a chak è, gen yon grenn foto k ap vini pou di, Men kote nèg sa a mouri, yo touye nèg sa a. Bon, sa bay tèt chaje. Brèf, mwen renouvle apèl la pou nou ankò, paske gen moun ki ka petèt pa t tande. Gen moun ki ka petèt fè lasoudorèy. Ebyen tande byen, jodi a se dimanch, apati de demen, pa pase nan zòn Kwadèboukè. Y a un malkonpri ki a lanse un mesaj pou nou di. Pa frekante zòn sa a, omwen li fè mye kanmenm paske l di piga n frekante, ebyen nou pa dwe mete pye nou paske lanmò san jou pale. Se pa paske nou pè lanmò san jou non, se pa paske nou remèt peyi a bay lanmò san jou non non menm sitwayen paske si nou menm nou te vle asime responsabilite nou ebyen nou te kapab asime l men lefètke se nan men yon leta pèpè nou lage peyi an, Nou wè leta pa ka asime responsablite l ebyen nou oblije lè yon bandi pale nou tande l menm lè yo ba nou bout tèren se vre wi men lè w wè nèg a resi pale pou l di w ke ekoute fò w pa fè wout sa a ebyen li pwoteje w kanmenm bon gen anpil moun k ap kritike lanmò 100 jou k ap di bon sa lanmò 100 jou konprann li ye pa bliye n ap viv ayiti. E tè a se pa li k pwoblèm nan. Se nou menm k ap viv ladan l ki pwoblèm nan. Lèzòm politik, lèjan di sektè prive, epi lè bandi zame. Se yo menm ki pwoblèm nan paske wè jan peyi Dayiti ye la a jounen jodi an. Etire tout moun k ap viv nan peyi Dayiti, mete yo nan yon eta nan peyi Etazini, epi pran tout moun ki nan eta sa a nan peyi Etazini, vin mete l nan peyi Dayiti obou de senkan. Ayisyen ki nan eta sa a ap rann li envivab. E moun sa yo menm ki vin nan peyi Dayiti an, se kòm si m ta kapab di, y ap fè l tounen yon ti paradi. Ebyen, lemo Ayisyen sa deranj prèske totalman. Se sa k fè w wè lè nou rive yon kote yo toujou ap fikse je gade nou, yo gen yon rega trè patikilye sou nou. Tankou jan direktè lapolis la toujou di, yo gen yon fiksasyon sou nou. paske nou bay pwoblèm. An ou konnen si yo retire nou la yo mete nou nan yon eta epi yo voye lòt nasyon an nan peyi dayiti peyi ap vin bon epi wap gade pou wè aprè 2 zan wap jwenn babekyou wap jwenn lanmò san jou wap jwenn ti lapli wap jwenn krisla wap jwenn izo paske nou gon jan nou fonksyone nou repwodui lè menm zerè èske nou konprann donk jounen jodi a la mwen sa fèm plezi Lè m tande kèlke bandi k ap pale de nèg ki se kriminèl an seri ki yo menm di w yo prè pou ta kapab fè yon konsesyon. Dènyeman m t ap tande Krisla e ki t ap pale avèk mesye Teleklè yo ebyen ki di ke peyi sa li lè pou n kite l fonksyone. Nèg yo ap batay, yo deside yo fè yon ti lapè m ta kapab di pou kapab debloke. Zòn Martissant an. Menm si yo fè dotre operasyon pou kwèlye la, paske dènyeman an, ou wè m te di nèg yo mesye, atansyon, ti machann anba lavil yo n mesye n pa kab antre nan lojik pou n fouye yo. Se kòm si nou bloke zòn nan ankò. Donk nou wè ki sa k ap pase. Men kanmenm, moun kapab fè yon ti pase jounen jodi a la. Ebyen mesye, bagay la li grav e lapolis li menm l ap frape ansanm avèk mesye yo kite lapolis frape. Pa rapò ak batay ki te genyen nan Kwadèboukè a, alò lendi batay sa ap reprann san dout, se sa k fè Lanmò 100 jou mande tèren an. Nou tande Lanmò 100 jou atravè yon ti kal videyo men nou p ap kab pase videyo a ba ou paske y a du sang, lè genyen san ebyen. Nou konnen YouTube pa vle san, li pa vle mò, epi gen lòt bagay toujou ke li menm li pa vle. Brèf. Ebyen la, kisa l di? Gyèt manman nou. Kreve bouda nou. M pa yon sòlda blese, m pa yon sòlda pran bal. Ae sa sòlda m yo ye? Pèse bouda nou. Bann frekan kote nou ye. Bann ti kaka. Fann m ap fann bouda nou. Ah m pèse bounde yo la m kreve yo Hein Yo t pou pè Yo t pou pè Kou ya bon kou bal nan mounda yo tout sa resan yo k atè a la Tout sa resan yo t atè a la Men la men li mouri. Ae lal kreve a menm men ni men ni men ni si yo pa fin mouri nou ta pran san nou ta al pran san nou ta fin touye yo avel. Ou tap tande lanmò zanjou ki di ke ekoute yo menm yo pa gen moun ki mouri tout san sa yo ki atè a eske se san pa yo donk se san lapolis donk li pete dada polisye yo. M vle nou konprann yon bagay. Lè 2 kan ap batay, youn pa janm vle aksepte ke li pèdan obyen li gen moun ki mouri. Di tèt ou ke nèg yo ki t ap batay avèk lanmò san jou a, nèg sa yo pi fò nan yo nan cha a. Si nèg yo te gen chans mete pye yo atè, epi yo te pran bal konsa, ebyen anpil te kapab mouri. Konprann wi. Sa kapab rive lapolis kache mò. Sa kapab rive tou lanmò san jou kache mò. Paske. Enfòmasyon ke n te genyen nou menm, gen yon pote boure ki fèt, genyen anpil nèg yo manyen. E, si m di nou yon bagay nou pa ta ka konprann, si w ap tande deklarasyon Lanmò San Jwa byen, w ap wè kòmsi se yon moun ki revòlte. E lè w revòlte, se paske gen yon bagay ki fè w mal. Si Lanmò San Jou Alò les hommes de 400 mawozo yo te vannen lapolis, m panse ke lanmò 100 jou t ap genyen yon diskou viktorye. Eske nou konprann sa m di nou an? Kòmsi pou di ke ebyen nou manyen yo jodi a n ap tann pou yo tounen ankò. Men, lefèt ke lanmò 100 jou di nèg yo vin anmède l, gen chofè. kap kondi kamyon kap ranmase fatra yo pa janm wè ebyen eske la nou pata kapab di ke genyen de dout pou ta di yo manyen nèg lan monsonj yo menm si la polis li menm lap kache enfòmasyon kòm kwa pata gen polisye ki mouri pata gen polisye ki blese e dan lè koulis nou konnen ke genyen de polisye ki yo menm blese e gen menm polisye yo te pran an otaj bon brèf se enfòmasyon sa yo ki tap sèkile. N ap tounen toutalè. Nan batay ki te genyen sou Bèlè la, n ap vini avèk kèk ti detay pou ou. Bèlè, Babekyou, Lapolis, yo kòmanse ap manyen Babekyou fò. Epi yè gen yon veritab demonstrasyon ki fèt o nivo de la rue des miracles kote ke nèg je nèf yo, nèg krache dife yo, ebyen nèg yo mete pye yo atè a an granmoun. Nèg yo gen gwo bagay nan men yo e nèg yo fè moun tande anpil son. Donk, se konsa bagay la ye. N ap fè yon ti pale tou sou de gwo sòlda ki genyen sou Belè a. Nèg sa yo, yo batay byen. Men, sof ke m ta kapab di nou tout sa k ap fèt la a, yon nèg k ap batay ilegal, ki tout se yon bon sòlda ou se yon move sòlda men, depi ou vèse w nan ilegalite an, tout sa w ap fè ilegal devan je chak grenn moun. Si nou te mete tèt ansanm, pou n te gen yon rezo de bandi, menm lè nou nan ilegalite a wi, men si n te gen yon rezo de bandi ki t ap defann moun Site Solèy, ki t ap defann moun Vilaj de Dye, ki t ap defann moun Gran Ravin, moun Ti Bwa, moun tout geto nan peyi a, tout kapital la, pou di pou ba yo manje, konstwi lekòl, lè sa a m t ap wè ke nou pa vèse nou nan ilegalite. Men depi se ti bagay nap fè pou nèg defann aktivite yo mesye antouka m ta kapab di erè, erè paske se finalman chak gwoup kap defann enterè pa yo. Merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dire ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.